Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon emisyon n fè avan sa la li sisite anpil reyaksyon de moun ki di se pa vre on nou a dipe. Ben ok, pa gen pwoblèm. Paske gen moun ki di ke yo konnen reyalite peyi Chili a. Sou kesyon de voice sa a mwen te resevwa a, kote mwen mete yon wo sou li e ki kapab transfòme vwa a pou pa wè kiyès ki te voye voice sila a, petèt ke fanmi li ka tande, sa kapab deranje li enpe. Bon, se te pou pwoteje l'identité de la personne. Men ekoute, gen anpil. Pil moun nan Chili ki ekri m e ki rele m pèsonèlman pour me dire c'est pas du tout vrai. Sa te gon voice ane pase e ane sa yo retounen avèk voice sila. Poukisa yo mete voice la deyò se pou kapab disyade tout moun ki gen entansyon kite Chili pou ale Meksik e dan la pèspektiv pou rantre Ozetazini. Premye bagay m ap di. Si yon sitwayen ta pran vwal konsa, konprann byen wi mezanmi, sitwayen an pran vwal, li voye l bay yon moun pou l remèsye l, pou l di l ke li rive, men ki tout kalvè li pase. E mwen, moun ki voye voice la ban mwen an, mwen rele l mwen di l ke, èske w kwè se verite? Eske m ka pase? Li di wi. Kòm mwen menm, mwen son pwofesyonèl mwen konnen ke m pa dwe pase vwa moun nan konsa, mwen mete yon wobo sou li. E, kounya la m panse ke sa sisite polemik. Men ekoute, gon bagay pou nnik konprann son ti reflèks. Konprann ke si moun nan fè sa, l ap jwenn yon ti man kanmenm. Paske yon nèg pa ka fè kalte mechanste sa, kalte manti sa sou do w. Bon misye di nèg yo moute sou li, nèg yo fann li. Li di gen nèg madanm yo ebyen yo kouche madanm yo devan yo. Bon brèf, on va pas y revenir. Men se juste pou m di ke anpil moun t ap kwè nan sa. E jiska prezan gon sètèn konfizyon puiske genyen de twa moun ki pa kwè. Men de tout manyè m ta kapab di genyen yon reyalite konsa. Petèt ke li ka pa egziste jounen jodi a men gon reyalite konsa. Kounya la, nou pral fè w tande yon voice yon sitwayen k ap viv depi Chili. Sitwayen sa Chili depi 2013, sètadi nou sòm an 2021. Li menm li genyen 8 an nan peyi Chili. Li di l ap byen viv, l ap byen pase ak madanm ni ak pitit li. Li ap touche byen, li nan de ti dyòb, l ap degaje l grasa Dye. E li genyen entènèt, bon, li gen tout bagay pou viv. Donk pa lapèn pou al travèse, pou al riske. Men la pèsòn ma di riske. Sètadi, kant la pèsòn me di riske, ebyen, gen anpil moun, aparman, se riske y ap riske pou kapab ale nan Meksik oubyen ale nan lòt peyi yo. Se le tan de vou fè ekoute sèt pèsòn e m panse ke. Nou pral kòmante e petèt na va konprann tou. Bonswa bonswa zanmim kòman nèg ye men m swete tout bagay anfòm pou ou e map salye tout moun ki sou chanèl la brother e monchè m apresye jan de travay wap fè yo e ou son nèg menn map swiv yon bon ti tan menn e m renmen jan wap bay enfòmasyon yo men e jis m te vle ede w Pi klè de enfòmasyon sot bay la sou afè nèg ki diw konsa ke li pase anba raje nèg yo fè sèks avèl bagay sa yo yo moute sou dol monchè map diw sa ane pase menn te gon nèg ki te fè menm bagay sa ok ane pase te gon nèg ki te fè menm bagay sa ki te di nèg yo sakaje l, yo fè menm bagay la. Paske nèg yo, gon fason nèg yo fonksyone, Ayisyen yo fonksyone, se pa tout Ayisyen ki ta renmen wè ou menm pou ta travèse kite Chili pou al nan yon lòt. Ok. Paske nèg yo fè yon fason ou menm ki la, ki ta gen ide a pou ta travèse, nèg yo fè yon fason menm pou yo, pou yo, pou yo fè w gon strès, yon fason pou w pa travèse menm. Paske enfòmasyon nèg yo ap kap sikile ou tande yo nèg la ap di w sa se manti li ye. Se pa yon bagay ki vrè. Sa vle di ke wi, lè moun nan ap fè wout la, li li gen danje ladan. Li gen danje ladan e li pi fasil si w pote yon ti kòb menn pou nèg yo pran l nan men w pou yo fouye l pou yo pran l nan men w. Men sa pral depan ki wout nan ki wout ou te pase. Èske ou konprann? Paske, an reyalite, mwen menm, m renmen chanèl lan anpil brother. E m son, m kwè nan ou, e sa fè tankou m pa vle tankou pou moun yo ta vin desi de ou. Paske enfòmasyon sa k ap sikile a brother, li pa, li pa yon bagay ou ka fè konfyans. Paske ayisyen yo e pa tout ayisyen ki ta renmen wè lòt ayisyen ap travèse e ki pral ki pral meksik ki konprann sam vle diw nèg yo bay manti son manti li ye em panse ke bòdè sa menm li li e e si misye pa priye bondye poul mande padon em ret kwè ke menn misye ap peye mantil bay la èske ou konprann sam vle diw. O mwen m te ka kwè si yon moun ta di w konsa ke pa do l ap pran wout la, yo pran sa l pote, èske w konprann, yo pran ti kòb li, yes sa ka fèt paske moun yo pa vle wè moun ki pote lajan e sa fè lè w lè moun nan ap travèse li jis kite kòb li nan men moun k ap viv Chili, èske w konprann, oubyen l gen yon moun Etazini k ap sipòte l. Men se pa yon bagay tankou m te ka di w brother pa m pou w pral fè konfyans. Èske w konprann misye gen dwa fè w pèdi kre e tankou vin fè fan ou yo vin desi de ou. Paske gen anpil moun chili ki konnen sa misye ap di a e manti l ye. Èske w konprann? Se yon mansonj li ye brother pa m. Sa vle di ke man m apresye chanèl lan anpil e m renmen tande w brother. Èske w konprann? So m ta swete ke Pou moun yo eseye konprann ou tou, paske yo konnen a kiyès yon afè avèk ayisyen, yo renmen bay manti, so brother pam pou yo ka eseye konprann se pa ou menm ki kreye l, kòm ou fè ou tande vokal eleman lage a, men se pa yon bagay ki vrè brother, se pa yon bagay ki vrè ok, se pa yon bagay ki vrè l ye menn, so eseye eseye tankou lè enfòmasyon yo tonbe, m ta plis vle tankou eseye plis pou anvan w lage l, Pou chache konnen pye bagay la anvan ou lagel blood ok so brother map padone w paske se pa ou menm ki fè vokal la moun ki fèl la brother m panse ke sil pa mande Bondye padon lap peye sa chè ok monchè m salye tout fan yo e m avèw menn m renmen chanèl lan anpil brother pam e bon bagay ok blood. Ou konnen sak pase ayisyen pa konn sa yo vle tou. Ayisyen pa konn sa yo vle. Paske yo te Ayiti brother yo tap plenyen men di konsa ke yo bezwen vin chili yo bezwen vin chili. Paske mwen menm mwen okouran e m te wè tou ki valè ayisyen ki te konn ap dòmi nan èpòt Ayiti a brother poutèt pou yo te ka vin chili. Men kounya lè yo vin chili brother pam fòk ou gen pasyans. Peyi etranje mande pasyans. Sa vle di ke depi w konnen ke poukisa w soti nan peyi w gen de bagay, w ap oblije gen pasyans epi tou pou w wè si w te ka avanse a lavi. Pa gen oken peyi etranje w ale ou pral jwenn lajan k ap tonbe sou tèt ou. Brother pa m, si w te gentan vini soti Ayiti ou pa t gen oken metye nan men w, lè w fini brother pa m, ou vin nan peyi moun yo ou pa pale lang lan, se nòmal pou w soufri. Èske nou konprann? Paske, whatèvè moun k al nan yon peyi, premye sa pou w fè lè w rive nan peyi a, se ba pou w adapte w avèk lang lan. Men si w pa konn pale lang lan zanmi m, ou p ap ka travay. Ou gen dwa jwenn ti djòb ke w ka fè kòb manje w. Men yon nèg ki pale espanyòl trè byen, èske w konprann sa m vle di w, ou ki gen yon pwofesyon nan men l, Sa vle, ou gen dwa gen yon ti kòb lan, ou gen dwa pa ka touche kòb menm jan avèk tout lòt moun, men w ap gen yon ti mwayen nan men w omwen pou w viv, pou w peye ti lwaye w, pou w manje, epi tou pou w ka voye menm yon san dola bay fanmi w Ayiti, yon senkant dola. Men mwen menm, gen anpil Ayisyen ki isi k ap pale Chili mal. So, mwen menm, m pa di yo pa pale Chili mal. Men se paske yo menm yo pa konprann ki sa ki peyi etranje. So brother pa m mwen menm, m ka di w sa, m p ap janm kanpe pou m ap pale Chili mal. Paske m te Ayiti brother pa m, m gen dwa di w men m pa t ap travay menm. M pa t ap travay Ayiti. M travay Ayiti depi an 2010. Èske w konprann? M travay Ayiti. Aprè 12 janvye m travay Ayiti. Apre sa m pèdi travay mwen an 2011, Zanmi m pa janm travay ankò. Mwen vin chili bòdè. Chili fè anpil pou mwen mwen menm. Li fè anpil pou mwen. Sa vle di ke gen anpil ayisyen ki pa konn sa yo vle. E menm jan wap wè yo rive brezil, lè yo rive brezil yo di yo vin yo retounen chili. Ou byen yo pran wout la yal meksi. So men ayisyen pa konn sa yo vle. Son nasyon tankou nou jis tankou nou pa konnen ki mal nou fè nap peye. Paske wadave kote w rive a ou sipoze bat pou adapte w avèk peyi a, ou adapte w avèk lang lan, kounye a yon fwa ke w get ou gen ou vin konn lang lan byen, la a monchè menm mechanste yo pap ka fè w nan travay ou. Èske w konprann? Pase gen anpil ayisyen ki ap plenyen pou isi poukisa son anvi tou gen yon pwoblèm tou papye a l pa fasil. Papye a pa fasil, fò m di w sa klè, paske si w pa gen papye, l ap yon ti jan difisil pou w travay nan Chili, ok. Men kanmenm, ou ou p ap rete pou w pa jwenn yon ti bagay pou w fè. So, mwen menm m ta renmen tankou, moun yo lè y ap, tankou y ap pale de Chili oubyen y ap pale de Brezil, y ap pale de lòt peyi tankou bagay sa yo, whatever peyi kote w ale a, se tankou se travay pou w travay. Fòk ou travay. Ou p ap jwenn oken moun fè w kado. Ou ka jwenn, èske w konprann sa m vle di w? Se sa Ayisyen yo pa konprann nan. Sa vle di ke nou menm lè nou ou gon chanèl nap nap wap bay emisyon fòk nou fon emisyon pou nou fè moun yo konprann sa ki peyi etranje a pase gen anpil moun ki soti ayiti se moun sa yo tankou se moun ki soti ki soti yon kote nou konprann gen moun ki nan panse ke lèl te vin chili li tap annik vini tout bagay tap mache byen pou li èske ou konprann yo pa konsa pase moun sa yo yap fè peyi. Se nou menm ki pap fè peyi. Èske w konprann sa m vle di w? Tout sa w ap fè, èske w konprann fòk ou travay pou peye bil ou. Yon fwa ke w ka peye bil ou, ou ka manje zanmi m. Hein? Ou ou te Ayiti, bon gen moun ki te Ayiti ki pat janm wè avèk limyè. Bon ou vin nan peyi sa, ou wè ti limyè, ou wè ti bagay men se pa tankou, m pa pral di Chili son meyè peyi lan mond lan, men pliske se la m ye brother, li pa fè m oken mal. M ap viv trè byen men. M ap viv byen e gen anpil Ayisyen k ap viv byen Chili. Jan moun yo vle fè panse ke Chili son peyi lanfè a, l pa konsa brother. Li pa konsa. Gen anpil avantaj Ayisyen yo jwenn la. S w konprann? Men si w pa pale lang la, w ap toujou wè Chili se lanfè l ye pou ou. Paske moun yo pa konprann sa. Monchè sèl sa m ap di w men, m renmen chanèl la anpil. So, e brother a m di w ki lage me e vokal la, se manti l ye, ane pase yo te fè sa. Ok brother pa m, mwen menm mwen gen anpil moun ki ki pran wout la ki rive trè byen. Èske w konprann? Gen anpil moun ki rive byen. Sa vle di ke nèg la jis fè yon mesaj pase pou l fè lòt Ayisyen yo dekouraje, pase nan moman sa gen anpil Ayisyen ki mobilize pou yo fè wout la. Yon fwa yo tande yon bagay konsa, y ap jis di a, yo pa prale. Èske nou konprann men? Brother m salye w anpil e m salye tout fan yo. So brother m apresye chanèl la. Kontinye travay men. Kenbe la pa lage. Ok brother pa m. Tchòw tchòw. Antouka, nou tande sitwayen an li menm, ki li menm anvi koupe kour ak voice sa a ki. rive jwenn nou depi Chili pou di ki kalvè Ayisyen yo ap pase lè yo ap travèse pou ale nan lòt peyi. E reyalite li eksplike nan sa ki genyen an, li di nan tan pase yo, dezan de sela, te toujou gen sa, lè moun yo ap pase anba raje a, ebyen yo konn vòlè kòb yo. Men kounye a, lè Ayisyen yo ap kite Chili, ebyen yo pa mache avèk lajan. Yo kite kòb yo. Lôt bò a, o byen, yo gen moun o Zetazini kap fè ti transfè pou yo tanzantan pou kapab rive paske yo konnen anba raje a gen awousa. Si gen awousa, e byen, kapab gen move grenn tou. An tou ka, mèsi la fami, kôm toujou, un maximum de kômantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwôch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pous ble pou nou dir ke vous appreciez le travail e pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!